Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay anfòm? Jodi a la, eske m kab pale anpil? Paske m pa anvi pale anpil la non, men de tout manyè nou vini avèk yon... Nouvèl emisyon pou ou se konsènan manifestasyon lanmò 100 jou kote li ye epi gen lòt ti detay. Alò nap kòmanse avèk dosye sa men jist avan fòm di nou ke alò moun ki toujou ap rele nou kap ekri nou pou kesyon èd pou lekòl moun ki vle pote boure nan pwojè pou kapab soutni anpil ti moun pou lekòl lan mwen toujou disponib. Nou kapab toujou relem paske defwa anpil moun defwa yo gen volonte e pi le yo rive nan bagay serye an donk pou tranche e pi yo fe bak. Donk mda renmen ke jan nou komanse pale avem nan kontinye konsa ekrim pou m kapab di nou ki sa pou nou fe. Yè te gen yon manifestasyon nan potoprens. Manifestasyon kont gaz, kont lavi chè, kont anpil lòt bagay. Men jis avan sa fò n di ke te gen yon desizyon ki pran, desizyon sa pou te kapab koupe kou oubyen pou te kapab m ta kapab di frennen demach sila lè yo te chwazi mete dola m kwè se a 135 goud. Desizyon sa son desizyon ki m ta kapab di tankou yon kout kouto pou anpil vagabon, anpil kriminèl. Anpil nèg kap fè krim finansye paske genyen de nèg ki te kòmanse ap achte dola a 150 goud. Antouka l mouri nan ren nou. Degaje nou pèp ayisyen pou nou kapab peze sou akseleratè la toujou. Ou wè sèlman dola la ki sak pase pou li? Li te gentan a 150 goud. Ebyen kounye a li a 135. E brh map tann ke pou kapab gen desizyon ki pran si nap enjekte dola e pou l kapab desann a 100 goud. Ok paske lèl desann a 100 goud lè sa a on pakè spageti kapab vann 50 goud oubyen 60 pyas nou konprann ti galon lwil lan la desann sak diri an la desann m pa vle pou lajan ameriken ap desann tou epi pou bagay yo rete jan yo ye a non a se pa nòmal antouka pèp la te pran lari pèp la fè yon veritab demonstrasyon e sa me plè vou save poukwa sa me plè se paske Jounen jodi a la, m wè gon pakèt moun, yo anvi chita sou silans yo, yo pa vle pran lari, yo pa vle fè anyen, se kòmsi sa k ap pase nan peyi a la, yo menm, yo pa konsène. Non! Vous êtes toutes et tous concernés. Donk, si nou konsène, sa vle di se nou menm ki pou pran desizyon k ap bon pou nou an. Se pa yon kestyon de André Michel k ap pral di nou, O! Rete dè barikad, se pa yon kestyon de Marjorie Michel, se pa yon kestyon de Nenel Cassy, men se notre avenir, se l'avenir de nos enfants ki enpòtan pou kwè li la donk. Jounen jodi a la si nou wè nap mouri, ebyen nou pran lari an pou nou di non sa pa ka ba li konsa. Men jis avan m ale pi lwen fò m di nou ke, Kap Ayisyen te banm yon bèl demonstrasyon avèk Moyiz Janchal. Ariel Henry tonbe. Mesye bak yo gen pwoblèm. Politisyen tradisyonèl gen pwoblèm. E si m pa t leve kanpe nan yon mwa, ou ta pral bezwen jwenn 2 mil goud pou 100 dola. Depi l monte, diri ta pral double, farin ta pral double. Kounye a nou fini premye chapit. Dezyèm chapit, Si Ariel pa demisyone, Se si dola a pa bese. Si dola a pa bese. Maske san wont. Nou pa sou san wont yo. Map poze tèt mwen kestyon e m ta renmen nou banm yon ti kòmantè sou kestyon sila a. konsènan lavni politik de Moïse Jean Charles. Si eleksyon ta fèt jodi a la, èske ou panse ke Moïse Jean Charles se pa t ap youn nan kandida ki te kapab bay anpil pwoblèm nan eleksyon? Si non, ebyen aksede a la prezidans di peyi. Paske lè m ap gade atè a, m pa wè moun non. M pa wè moun. Petèt te kapab gen yon nouvo veni ki bay pwoblèm. Men, si w ap gade nan mitan pil abolotcho politik yo la, Ebyen euh, bon, gen mal gen byen mal. Antouka Moise se mal la. Lot yo se byen mal. Bon, e manifestasyon nan Potoprens, genyen 2 moun, alor manifestan ki pedi la vi yo. Pou les organizateurs de la manif, se 3. Men otorite yo fè konnen se 2. Ebyen fòm di nou ke mwen pran kou. Pami 2 moun sa yo ki mouri an, gen youn se m ta kapab di yon Arab RL li ye. M panse ke se ta pon ti jan mechan de ma par pou m pa ta ka di ke misye se yon Arab RL. Li sapèl Jeff. Jeff nan ekip, ekip la pa ale avèk li nan la sware, misye te al Gonayiv, epi dan la matine, misye rantre Pòtoprens. Misye, nan manifestasyon an, l fè yon deklarasyon, kote l di ke nèg yo kòmanse boule moto. Nèg blòk 38, Dèlma 38. E le fèt ke nèg yo kòmanse boule moto, Jeff a denonse sa, Wap wè gon ti video ki viral sou kesyon an. Epi Jeff pral jwenn zen pi devan. Nèg yo touye Jeff. M wè gon foto kap sikile. Men m pap antre nan lojik sa. Lapolis jwèt pou ou. Si yon moun ou vle tire revanj, ou konn moun ki touye Jeff lan, jwèt pou ou. Paske si. N ap viv nan yon peyi, se sa m pa ka dakò a. Chak moun gen dwa pou yo pale. Jounen jodi a la, mwen menm m dèyè yon mikwo, m fè yon emisyon. Yon nèg ki bandi, yon nèg ki gen zam nan men w, ou gen dwa pa renmen sa ou fè yon voice. Petèt ou ka pa vle yo wè figi w, ou pa parèt. Ou ka fè yon voice pou di RL sa w di a se pa vre. Men tèl bagay, men tèl bagay, men tèl bagay. Eske nou konprann? Donk se pon kesyon de manigan se plan pou touye RL. Ou pa konprann? E mwen menm map la. Map la. Paske, jan bagay la ye la mesye. Alo, le peyi serye a ap fet. Le ekip vagabon pap patisipe la den. Kom si mwen menm pou m ta moun ki pap patisipe nan peyi serye a. Bon se mwen kap batay pou bay diaspora on ti kal espwa toujou. Se mwen kap batay pou kapab rodone konfyans ak sila yo ki rete nan peyi dayiti. Mwen menm ap batay pou m kab ba nou konfyans wi mesye bandi yo nou pa wè sa. M ap batay pou nou. M ap batay kont nou tou yon lòt kote paske sa n ap fè yo m pa ladan yo. Nou pap batay pou pèp. Se pou pòch nou nap batay, se pou enterè pa nou nap batay, nap fè kidnaping, nap vòlè, nap detounen kamyon, chak gwoup ap fè bagay pa yo, chak gwoup ap fè ekzaksyon pa yo. Menm lè defwa gen de gwoup ki pi, m ta kapab di, ale pi lwen. Donk nèg yo anonse ke nèg Dèlma 38, yo pap kite bay la konsa. Y ap tounen, y ap vin remèt kou a. Moun Dèlma, atansyon a vou. Èske nou konprann? Brèf. Mesye Lanmò San Jou, kote w ye? Lanmò San Jou, euh, yon mwa de sa, Lanmò San Jou t ap bat kò l, t ap euh, frape lestomak li, men tande byen. Nèg yo pa pèdi pouvwa non. Mwen an pakèt nèg ap fè dife volan sou YouTube la, sou Facebook. Dizan ke nèg yo bloke, nèg yo humm baz yo toujou ap frape. Pa bliye gen anviwon 15 baz e plis nan 400 mawozo. E nèg yo gen anpil kote yo kontwole nan plenn nan. Men tande byen. Lanmò 100 jou li menm li an difikilte. Paske lapolis vize tèt li. Ou ta renmen konnen ki kote lanmò 100 jou ye? Mamdou byen. Gon premye enfòmasyon ki te vin jwenn mwen ki fè kwè ke e lanmò san jou se te Dimitso. Imedyatman enfòmasyon an vin flite lanmò san jou retire kò l nan zòn sa a. Mesye gade kòman m bliye zòn nan woyy. Lè w pral rantre nan Tomazo, misye gen yon baz li mete la. Next time lè misye yon kote m p ap di. Paske ou wè. Se pa trop evidan. Nou menm nou pap chache buzz. Men nou ap chache wè si n ta kapab rezoud yon seri de bagay. La polis fè w mete moun atè a. Fè w mete pye w atè a. Gen yon sitwayen ki vreman peur. E ki rele yon proch li ki di l. Misye nan pot tomazo, sa vle di nan pandan w pral rantre nan vil la. Gon kote misye ye, se kay yon fanm. Misye debake ak anpil zam, anpil jenn gason. Men misye just pa soti. Lapolis, jwèt pou ou. E gen anpil nèg ki rete nan baz la, m gen enpresyon ke menm lè yo ta pran lanmò san jou, 400 mawozo p ap kraze pou otan. Paske tout lòt zòn yo fòk lapolis Ta mete pye atè. Zòn Dago a la a, gen anpil egzaksyon k ap fèt nan zòn sa a. Gen yon nouvo chèf yo di m ki vini la a. Se sa k fè m ap mande èske je wouj toujou gen kontwòl mache Kwadèboukè a. Ou konprann? Nèg sa yo ap fè anpil egzaksyon anlè a la a. Donk, m swete ke lapolis fè yon fiksasyon sou zòn Kwadèboukè an. Fò n jere ti sa a. Fòk nou jere l. Nan mensonj w ap mete presyon. Moun yo menm sòti pou yo kolabore ak lapolis. Ebyen mòmò, degaje w frè m, paske ou te di se bawon plèn nan ou ye, pa gen moun ki ka fè w mawon. Jounen jodi a la a m pa kwè se ta lojik pou w t ap apante de kay an kay. Pa bliye ou fè m pèdi w lajan deja paske m te parye sou ou kòmkwa pa gen moun ki ka fè w mawon nan plèn nan. E jounen jodi a la a, se kouri w ap kouri. Tèt chaje. N ap tounen un peu plus tard, pa bliye m di nou, next time, lè m gen enfòmasyon kote. On nèg ye lap frape tankou lè la polis ap chache l m pa kwè se a mwen menm pou m bay li paske imedyatman ke nou bay kote nèg la ye lap kouri donk ke la polis li menm li asime responsablite l paske jan nou kapab gen arab atè a la polis kapab gen arab tou nou pral kite w avèk Nelus. Se te nan dat 22 out 2022. Bonjou Yves Manuel, bonjou Metè an Nòd lan. Nou salye tout oditè, oditris, telespektatè, entènot Scoop FM yo. S on plezi pou nou ansanm maten an pandan n ap pwofite. felisite popilasyon ayisyèn nan nan kat kwen peyi a ki konprann jodi a gen nesesite pou nou leve kanpe, pou nou batay, pou nou al chèche yon lòt endepandans, pou nou mete peyi a, pou nou chèche yon lòt lidèchip eklere pou nou met peyi a sou ray devlopman. Nou konnen deja depi 13 mwa se yon peyi ki pran an otaj pa yon seri de moun. ki pap regle anyen serye e jodi a tout moun wè l sou tout lè liy ke se liy wouj ba yo e anyen pap fonksyone avan tou Yves mwen prezante senpati mwen nan non mouvman politik debloke ayiti bay la fami Desenclo ki pèdi pitit madanm etc nou panse se yon sitiyasyon ki difisil ki pa fasil pou aksepte pou dijere mwen kwè ke. Jodi a nou pa ka nan mande jistis pase nou kwè avèk se pouvwa, se gouvèneman pap gen jistis men nou kwè nou dwe batay pou nou pou zak sa yo sispann repete nan peyi nou. Alò jan sa te anonse Debloke Ayiti te anonse patisipasyon l nan kad grand mobilizasyon yè lan. Efektivman nou te nan lari an e kijan nou te viv evenman sa a? Eeh wi nou t anonse kòm nou toujou konn la nou la etan done yè se t yon jou spesyal paske yè se 22 out 22 out reprezante sa l reprezante a nan istwa peyi a e 22 out se dat soulèvman jeneral tout esklav yo e ki ta pral akouche avèk 18 novanm 1803 k ta pral bay premye janvye 1804. Nou kwè ke se te de bon gre pou nou te nan lari an yè e nou nan lari an. M panse se te yon santiman de satisfaksyon paske nou wè popilasyon an ki kòmanse konprann fòk yo pran lari pou yo chanje sa. Se pa lèse yon seri de moun mete yo nan lari. E mouvman yè la se pa mouvman kote moun politik te anonse. Se popilasyon an ki santi yo pa kapab ankò, yo fatige. E yo di yo ap sòti. Malgre presyon e konpòteman m kapab di ki pa pwofesyonèl bò kote lapolis la men ou wè popilasyon an te devwe pou yo pran lari yo te deside fòk yo foule beton an mwen te apresye sa nou salye konpòteman sa a ke popilasyon an kòmanse genyen sepandan n ap mande yo Se pa ankò tèmine, fòk nou kenbe batay la nan menm ritm nan pou nou ogmante, m kapab di kapasite nou pou nou kontinye pran lari an pou nou fòse pouvwa Ariel Henry an ki pa kòmsi konte popilasyon an nan anyen, pou nou fòse la kominote entènasyonal aksepte ke nou se yon pèp a part entière, nou dwe. E komsi se nou ki dwe ap dirije peyi nou, se nou menm ki dwe gen kontwòl politik peyi nou. Se vre nou bezwen èd nan men yo, nou bezwen m kapab di asistans yo, men se pa yo menm ki pou ap enpoze nou moun ki pou dirije nou. M panse yè se te yon kontantman, menm gen lè se manifestasyon yè a te emaye de mòdòm. Se vrèman malere nou prezante senpati nou bay moun sa yo, moun ki pèdi byen yo tou. Nan Dèlma 38, gen moun ki pèdi motosiklèt, gen moun ki pèdi machin. Men se te yon katastwòf paske manifestan yo pa t sou fè dezòd. Se petèt yon bagay ki planifye, yo pa t sou fè dezòd. Nou t ap pran otowout de Dèlma, m kapab di, avèk fasilite. Tout moun te nan lari, machann, kèk ti machann ki te la yo. Yo pa t nan kouri paske yo wè se pa moun k ap mache pran zafè moun. Malerezman, sa ta sanble te prepare pou sa te rive konsa e sa k rive a, li rive, nou pa kapab detounen li, men nou swete yon pwochèn fwa pou sa pa repete. Konbyen moun ki mouri selon ou menm nan kad manifestasyon yè lan? E prezans yon jij de pè se ke mèt yo te fè e mwen m te vin deplase men m pa t ko kontakte avè yo pou m konnen eske militan an retwouve libète li men nou espere sa paske se te manifestasyon pou pèp la mande lavi miyò se manifestasyon pou pèp la te di non ak lavi chè non ak grangou kidnaping asasina vyòl vòl koripsyon ki gen nan leta a pa dwe sa pa dwe gen moun ki al pran prizon pou sa paske. La cause est juste. Eske moun ki mouri yo se nan akwochaj avèk la polis nasyonal dayiti ou di mwens se de moun ki pat nan manifestasyon an ki vin louvri kout zam sou manifestan yo? Ekoute gen ou pral tande anpil moun ap bay plizyè vèsyon men la polis responsab la polis responsab dan la mezi ou te genyen yon pikòp Swat, ki te nan antre Dèlma 38 lan, se yo k premye tire, ki vin kreye yon pagay, kòmsi yon dezòd. Epi, de la etan, vin gen yon pote boure ant de twa moun ki te anndan 38 lan. Gen yon afè gaz k ap pale, gen afè ponp gazolin k ap pale, ki gen l ap stoke gaz mete nan 38, etsetera. ki vin kreye yon veritab tèt chaje, ki vin gen yon pote boure, men m kwè lapolis responsab sa k pase a. Kèlkeswa jan moun yo ta mouri, lapolis responsab. E m ap gade konpòteman lapolis k ap voye gaz akrimojèn sou sitwayen k ap manifeste, m kapab di k ap mande yon bagay ki revyen yo de dwa, ki vle viv Yon lòt fason, mwen kwè ke lapolis se li menm ki responsab lanmò moun sa yo, se li ki responsab moun ki blese yo, se li ki responsab byen materyèl ki disparèt yo, se li ki responsab dife ki mete sou Dèlma paske lapolis te gen yon konpòteman makout, lapolis la pa t pwofesyonèl ditou e pandan 2 manifestasyon nou fè se sa a ki pi difisil men depi 14 out nou te konstate konpòteman polisye yo pa t kòrèk ditou, nou kwè lapolis se li ki responsab asasina ou ankò egzekisyon somè. mesye dam sa yo ki mouri. Donk la polis pat a la hauteur de la situation selon ou menm? Men Tito pa ekoute mwen o nivo Dèlma 40, 47 e zòn radyo Ibo 49 ou 47 lè nèg yo pimpe gaz sou nou ekoute nou antre nan antre Dèlma 47 la Malgre sa yo kontinye ap vide gaz sou nou. Gon kote m kanpe genyen yon zo reken mesye polisye administratif yo, kreme ble yo. Nèg yo kòmsi chofè a rale 9 milimèt li epi bous zam nan sou nou. E tout lòt nèg yo zam yo kare. Nou remèsye laprès tou. Pase depi laprès pa la se dezòd jeneral, si laprès pat la yè te kapab genyen on masak sou Dèlma paske m wè se te volonte lapolis pou te m kapab di fè sa l vle fè a. Lè nou di mesye polisye yo sa k pase ki pwoblèm nou gen a lapopilasyon nèg zam yo deyò se pa nòmal e m wè kanpe. e si m pa gentan retire pye dwat mwen pou m deplase, gaz la t ap tonbe nan pye m. Donk pou m di w ke lapolis, m ap mande èske se 2 polisye vre? Etan done se yon pouvwa ki dekoneksyon avèk gang, avèk moun k ap fè dezòd, m ap mande se pa. Inifòm yo met sou seri de moun kagoule yo pou vin fè sa yo t ap fè a. Pase nou pa kwè lapolis kòm sèl enstitisyon m kapab di ki kanpe debou la a, ki ap fè efò. Nou salye efò yo ap fè nan Plèn nan, kèk lòt kote ankò. M pa kwè yo t kapab genyen konpòteman sa a m te wè yè la. Mwen kwè ke si se ta yo fòk yo chanje paske popilasyon an li pap entimide, popilasyon an pap kanpe nan batay lap mennen pou l chèche lavi miyò an e fòk batay la kontinye. Donk an depi de sè ensidan regretab, nou satisfè kanmenm de dewoulman de notaman angouman popilasyon an pou eksprime Ras bol yo e ou sot dil talè an e manifestasyon an pa dwe kanpe la donk mobilizasyon an pa dwe kanpe la donk sa vle di gen lot manifestasyon ki pral vini ke se swa a potoprens e nan res peyi an. Ekoute m panse ke sak fèt yè la depi 13 mwa Ariel Henry o pouvwa se premye fwa gon manifestasyon ki pran nan tout peyi a. Tout kote l te anonse yo ki respekte, m kapab di, mo yo. Nou menm onivo mouvman politik Debloke Ayiti e tout lòt mouvman politik tankou Leve Kanpe pou yon lòt Endepandans, EMNA, Espas Nasyonal de Mobilizasyon, Platfòm Politik Desizyon, etc. Tout lòt estrikti politik yo, nou kwè ke nou genyen, nou, pou nou menm se yon jounen ki reyisi. Pou nou menm se yon sòt de satisfaksyon. Le poukwa se paske nou kwè ke pèp yo ap rele pèp zonbi an li vle souke kò l. Men ou konn ki krent pèp la genyen se ke s on pèp ki sot viktim de sdp, s on pèp ki sot viktim de DIRPOD, s on pèp ki sot viktim la avan yè la de tout estrikti politik ki sot mete yo nan lari e ki al negosye, ki al regle afè pèsonèl yo. E jodi a yo pè moun. Dakò se sak koz wap wè dan le nò son mouvman ki fèt popilasyon an t anvi sòti yo sòti wi moyiz t anonsel nou konnen kanmenm reprezantativitel nou pa kabab nye sa dan le nò sepandan nou kwè pèp la te vle sòti pèp la te vle sòti e Pèp ki sòti a se pa moun kap mete yo deyò se e satisfaksyon an tou se paske se pa politisyen yo mesye dam ki abitye e pran e m kapab di mouvman pèp la ap mennen pou al regle afè pèsonèl yo se pa yo ki te mete pèp la deyò se pèp la li menm ki te deside pran lari an pou al manifeste e yè se te yon joune reyisit. E nou kwè, jiska moman n ap pale a, pèp la rete sou de pye militè l, l ap kontinye manifeste. E yè, gen yon bagay kòmsi, yon remak ke nou fè. Chak kote ou pase de Chandmas jiskaske nou rive nan 48, kote yo ta pral veritableman kraze nou, men se yon manifestasyon k pa kraze. Chak kote nan lari a genyen. E 100, 150, 200 moun ki kanpe, k ap tann manifestasyon an rive, k ap tann rara yo rive, k ap tann tchòk sawonn nan rive, ou konn Ayisyen renmen mizik yo tou. Sa vle di se youn nan bagay ki fè lapolis te oblije kite manifestasyon an rive nan otè kote l rive a nan Dèlma. Chak kote pou yo ta fè l, yo gon mas moun n ap tann nou pi wo. Yè kòmsi popilasyon an te mobilize, menm de lè w ap gade nan lari a se pa t. Yon si grand foul nan rara yo nan men la rue a te gen moun lè wap gade de delma 48 jiska delma 95 rive petyonvil te gen moun a kote la rue a kap manifeste biznis yo te fèmen bank yo gen bank ki te ouvri pa egzanp wap wè inibank te gentan ouvri e zòn la lu men rapid yo ta pral fèmen paske yo panse se te menm bagay yo men popilasyon ta pral sòti. Gon pakèt biznis ti machann, tout moun, kamyonèt, ou konprann, pa genyen sikilasyon. Nou kwè se jan de mouvman sa yo ki dwe fèt nan peyi a pou nou fòse kòmsi kominote entènasyonal la, jodi a nou pa gen leta, nou ap batay pou nou konstwi yon leta responsab, yon leta sèvitè, non pa yon leta jwisè. Pou nou rive mete Ayiti sou ray, pou nou rive mete peyi a 1 nan lòdre demokratik e pou nou chèche 2 moun serye, 2 moun kòrèk, 2 patriyòt, 2 sitwayen angaje pou nou bay responsabilite peyi a pou mennen pèp ayisyen an kote l vle ale. Pase pèp la anvi viv jodi a. Nou bezwen sekirite nan peyi a. Nou vle ke ladyaspora ki genyen byen yo an Ayiti. Èske w konnen gen de moun ki nan dyaspora a, malgre y ap viv laba, y ap fè kòb, men tout avwa yo nèt se ann Ayiti? Gen de moun, yo travay ventan, vennsenkan pou yo konstwi yon kay, men yo pa janm ka dòmi ladan l paske gen enstabilite politik, yo rete laba, ap pran nèj, yo ap laba, ap travay byen di, genyen ki retrete, ki ta anvi vin lakay, ki pa ka vini. Jodi a, se batay sa a k ap fèt pou nou retounen ak yon Ayiti kote tout moun kapab sikile libelibè, yon Ayiti kote. richès peyi a pral redistribiye. Yon Ayiti kote pral gen yon lekòl a yon vitès pou tout moun. Se pa kòmsi yon bon maten yon minis deside l di w n ap retire setyèm, uityèm, nevyèm ane nan lise. Alòske ou pa konstwi otan de lekòl nasyonal. Kounye a gwoup moun sa yo, lè w parèt nan lise yo, pi fò moun ki nan lise yo se moun ki nan klas fondamantal yo. Kounye a an n di ou leve yon bon maten ou retire l san w pa konstwi. Ou pat prepare pou sa. Pa gen ase de lekòl nasyonal ki pou resevwa yo. Kounye a ou ta di yo pou y al nan kolèj, ki kolèj atò? E menm de lè yo ta gen kolèj, gen lekòl kolèj pou yo ta ale, a ki lajan? Ou konprann? Sa vle di ke nou bezwen yon peyi kote tout moun gen menm dwa. Nou bezwen yon peyi kote tout moun lè yo pale pou yo pran yo nan menm nivo. Nou bezwen yon peyi kote, kote, pa gen oki sosyete kote moun egal. Sa pa egziste ditou. Men omwen nan dwa ou konnen si m fè on bagay m ap gen menm pèn avè w. Se pa paske w gen on zanmi w ki komisè, ou gen on zanmi w ki jij li ka blanchi w e mwen menm li ka kondane m alòske se mwen ki gen tò, se mwen ki gen rezon. Donk nou bezwen on peyi ki vivab, nou bezwen on peyi kote pou nou gen touris k ap rantre pou n ap antre dola, pou dola ameriken va degaje l on bon maten. pou yon dola vo 155 goud. Se peyi sa nou bezwen. Donk se sa le sans de cette bataille. Donk Nelus et Nereus nan pral poze w kesyon sa a, e Moïse Jean Charles dans le Nord ou Mours ou di moun yo te anvi soti, yo soti men se pa kòmsi lidèchip Moïse ki fè yo soti. Eske se sa w te vle di? Wi, se sa. M pap retire kredibilite Moïse, bon m pa di kredibilite, bon m di kapasite de mobilizasyon Moïse. Men, Moyiz ki te la 2011, 12, 13 jiska 2017, 18 moun pral dekouvri se yon lalozè, e pa menm Moyiz la. Ou konprann? Se Moyiz k ap fè le double jeu nan politik la. Se pa menm moun nan. Lapopilasyon anvi soti, yo soti. E si w ap gade manifestasyon yè la, ou wè. e moun yo te yon ti jan, yo te trè pasifik. Dayè, nan vil pwovens yo pa konn gen twòp kasi nan manifestasyon yo, pa konn gen twòp dezòd tou. Men pou m di ou, pèp la te anvi sòti, yo sòti. Se vre, Moyiz mete kèk moun pa yo nan mitan moun yo. Men, Moyiz gen yon dout ki plane sou li, e se yon tip ki konsa, ki kwè se sèl li ki entelijan, e se sa ki movè nan li. Moyiz, jiska dat. Lè w pale de dout, sa vle di, èske Moyiz. Non, pa gen, jiska dat Moyiz pa ka pwouve li pa nan pouvwa Ariel la. E youn nan bagay ki kondane Moïse se paske Moïse te gen menm konpòteman sa yo tou sou Jovenel. Donk enfòmasyon sa de pli zan pli lap konfime dan la mezi ou André Michel ki nan sdp pwòch Ariel Henry nan yon tweet li denonse konpòtman Moïse Jean Charles ki al nan manifestasyon e kap mande fòk lajan an bese an menm tan l nan manifestasyon alò ke li di ministè enteryè l fèmen byen di. Anba men l, donk se pa nenpòt ki moun ki fè denonsyasyon sa a. Wi, men bon, èske mo, èske André Michel pa nenpòt ki moun? Depi yon moun ap di nenpòt ki pawòl, ou fè pati nenpòt ki moun. Pase sa e pa yon nouvèl, e pa yon nouvèl André Michel bay, se jis li di l tou. Men l te konn di l deja. Moïse, pou m di ou, Moïse gen, jiska dat li pa ka pwouve li pa nan pouvwa a. E gen anpil enfòmasyon ki fè kwè l ladan. E m pale avon pwòch Moise. Li pa di m wi Moise ladan non. Men jan l ap eseye pale a, se kòmsi li ap konfime m Moise nan pouvwa a. E Moise nan pouvwa a. E m panse Moise, kèlke pa li yon ti jan André Michel kèlkeswa sitiyasyon difisil Kelkeswa jan misye ye, e m kapab di w se yon moun ki wè tèt li sèlman, se yon konplekse, m pa konnen paske l yon ti jan bwate. Ou konnen lè moun yo fè yon ti kras defisyans konsa yo vin yon jan konplekse. Kèlkepa, André Michel pi sensè ke Moïse. André Michel se, bon, pa gen moun te gen gwo atant de li, jan kote l sòti, klik politik li, moun ki fòme l yo depi yo wè tèt yo sa va, w ap gade pè politik André Michel moun li fè zam politik an 2004 depi li jwenn yon bagay li menm nan pouvwa peyi a mèt kraze sa pa gade l yo gen yon konpòteman kòm si w ta di dedwat depi yo menm yo jwenn zafè peyi yo pa nan bagay patri men li gen kouraj pou l di l nan pouvwa men Moïse pa janm vle di sa Moise te nan Jovenel li tap fè tout kòb li Moise te toujou gen menm konpòtman fè manifestasyon konsa alòske lap manifeste kont prezidan Jovenel e André Michel tout lòt moun yo tap manifeste kont Jovenel tou li gen pwoblèm avè yo lap atake yo lè yon manifestasyon lanse e gen yon gwoup ki desann pral palè nasyonal. Li pran yon gwoup li moute Petyonvil, li rive mwatye wout li fè diskou, manifestasyon fini, trè byen antre lakay nou. Mèsi. Ou konprann sa vle di se yon moun ki la pou fè divèsyon, se yon moun ki la ki pou twouble bagay yo, men il se kwa entelijan e entelijan pase tout moun. Se la li pwoblèm. Men èske parapò a tout cheminman sa, e dayè anpil moun repwoche Moïse sa l ap fè a, Se pa premyè fwa li fè l sou Jovenel Moïse. Donk eske popilasyon an pa kòmanse konprann leleman an? Wi, wi. E gen de moun ki se de militan, bon, m pa vle di pitit Desalin non, militan Moïse Jean Charles ki konprann e ki fè bak. Sètènman gen yon dyèl ant Moïse avè yon lòt ansyen senatè, tou lè de m tande se kandida a la prezidans. e kòmsi youn kwè pou yo fò fòk yo frape lòt la ou konprann gen yon dyèl konsa wi fòk moun pa pran nan gen yon pakèt bagay kap di donk wap pale de youri latortue byen sur gen yon bagay kap di gen yon pakèt bagay kap di sou lè wap gade sa Blaise ap ekri sou rezo gen yon pakèt bagay se pa vrè e alòske e kòm moïse la li pa bon se se pa bon kannafa a pa bon men. Moun kap defann senatè youri yo mwen menm nan plas moise janm diw la se de pa bon men si moise te gen yon ti kras bonte senatè youri pa dign poul tap atake komsi moise sou baz komsi li te nan jovenel paske se senatè youri ki pote jovenel ba nou la leve men jovenel anlè e 2 fevriye 2018 m sonje m wè Senatè Youri ki a dwat a goch Jovenel kap bat bravo pou Jovenel an Latibonit. Sa vle di se li fè tout tan m kapab di prezidan Mateli yo, li fè 2 zan edmi a Jovenel. Li te menm sèl bagay la diferans se ke li menm li te klè. Li te klè avèk moun yo. Li te nan Jovenel e li te nan. Mateli gon kote l kite men Moyiz menm ladann e lap plede e si gon pouvwa byensi li pa asime si gon pouvwa Moyiz pat ladann se pouvwa Mateli map pale de sa ke l te privè ke l te lòt Moyiz gon jan l fè bagay la pa bliye Moyiz se yon nèg ki Gon diskou de goch men ki ap aplike yon politik de dwat. Moise se yon tip ki kap vann yon diskou e li menm li pa aplike l. Èske w konprann? Moise se yon nèg ki vle fè kwè li pòv men l chaje lajan. Men lè Moise ap vwayaje vire tounen fè tout pati de kiyès ki peye biyè yo? Kote l jwenn kòb? Gen konpayi de konstriksyon isi Moise se gwo aksyonè ladan yo. Nou pap site non yo. Ou konprann? Kòmsi nou konnen moun l ap vann li ye a li pa sa. Mwen li pa enterese m. Dayè m sonje m te fon rankont avè l y a set an de sla. Sa fè dè zane. Sa fè dè zane, nan Dèlma 50 konbyen nan IDEA Villa Hotel. Depi lè sa m pa t janm rankontre avè l ankò. Ou konprann? Men se pa yon moun ki. ki onèt. Pase lè w pa gen kouraj pou w aksepte sa w fè, ou konprann, pou w di men ki direksyon w ap pran, se pa kòrèk. Èske w panse konpòteman sa a kapab, ki janm te ka di sa, jwe de manyè, m pa konnen, kapab gen yon ensidans sou avni politik li? Yon ensidans negatif? Men ki avni politik w ap pale? Sa vle di lè w pale avni politik la, sa ka fè l pa prezidan? Nou menm pa espere Moïse ap janm prezidan non men gade byen pou wè Moïse tèlman son nèg kap fè double je ou wè menm blan an rive yon kote li depòte l ou konprann sa vle di pa kite blan itilize w e m di tout jenn gason kap fè politik sa blan an pa gen zanmi kote enterè l ye la l ye jodi a blan aksepte kolabore a André Michel nan pouvwa dakò blan aksepte kolabore pandan 1 an la avèk Nenel Cassy. Alòske se yo ou te di ki pwoblèm ki te nan lopozisyon otrefwa. Blan pa gen zanmi. Nenpòt kote l jwenn enterè l, li pa gen pwoblèm ak sa. Èske ou konprann? Rosmila ki t ap kraze bay Jovenel nan Akayè otrefwa, blan t ap sipòte Jovenel, jodi a yo kolabore avè l. Ou konprann? Men m pa t kwè kòmsi Moïse, Moïse konnen l p ap prezidan. Ou konprann? Moïse ap fè ti mouvman li. E fò Moïse di tèt li, li fè pati politisyen tradisyonèl yo. Pase 30 an l gen sou sèn politik la la. Depi ane pase l di gen 29 an, ane sa ankò l ap di l gen 29 an. Mwen m ap kontwole pou li 30 an. E Moïse vote se IRH. Se pou yon sen ki la. Moïse te konseye René Préval. E tout lè Préval t ap privatize bwat leta yo Moïse pa t janm denonse l. Kounye a Moyiz pa ka parèt kòmsi yon lòt imaj, vin ak yon lòt diskou, vin kamoufle moun kòmsi se yon lòt moun. Non, se menm Moyiz la. Ekoute, jodi a popilasyon an, jèn gason, jèn fanm yo, m pa nan batay entèjenerasyonèl. Mwen pa jèn, mwen se yon sitwayen. Lè m ap fè politik, m pa fè politik kòm jèn, kòmsi m se jèn, m ap fè òganizasyon dè jèn. Non, mwen se yon sitwayen, m ap fè politik nan peyi m e m vle tout jèn gason, jèn fanm gen menm konpòteman sa a e konprann moun yo kiyès yo ye e lè yo vle. Yo fin fon grimas yo vle parèt gade kòman pou yo parèt menm jan yè gon gwoup nèg nou pat janm tande yo yè nou gade lè nap rive dèlma 29 nou wè nèg yo kap parèt nan mitan nou nou di nèg yo atansyon avèk katon wouj pou sdp tou sdp wi ki mete nou plis nan sa nou ye la e lè w di sdp a dan le tan te gen pi fò moun wèg la yo te ladan nan klas politik te nèg te nan opozisyon sitou sa vle di a ke ou wè moun ki te bezwen meri. ki pa jwenn meri ki toujou konsiltan nan seri de bwat yo nan mouvman ou konprann map gade Efraden Jeudi ki te ansyen kandida sou pitit Desalin ou konprann tout se moun. Donk eske se pa entoleran de la part de certains manifestants par exemple Magalie Habitant ne serait-ce que la vigilance de la police nationale li te kapab pase yon trè movè moman nan manifestasyon yè a. Men, bon, kèlke pa nou kapab di entolerans men e gen de bagay fòk ou gade kòman ba yo ap evolye. Se pa menm tan. Èske ou konprann? Se yon popilasyon k fristre. E popilasyon an fristre kont tout moun kòm si swa ki te de konivans ak pouvwa oubyen ki te nan yon klas politik ki fè yo mal. Zanmi, jodi a fòk yon moun pridan pou ou pa, mwen menm le fè ke m pa t dan lopozisyon pase a, m pa t konn pran pozisyon, gen de kote m rive gen nèg ki di m, e, sa k pase, ki pou, e pa ou menm zèt la, m oblije di nèg la, sa k genyen, sa k pase? Sa vle di, lè w te direktè, lè w te ministr, jodi a lè w tande popilasyon ap fè yon soulèvman, ap fè yon mouvman, fòk ou pridan. Pase nan tèt li premye rive ou rive se mouvman ou vin ramase. Menm jan Anèl Belizè tante rantre yè, men yo kouri dèyè l. Èske ou konprann? Non sèlman sa tou, gen anpil moun ki pwente moun sa yo di dwa ki te opouvwa a e ki mete peyi a nan sitiyasyon sa a. Donk jodi an paske yo pa sipòte ekip ki opouvwa a. yo yo yo yo pran lari men se pa se pou defann yon enterè ou konprann men se pa la koz di pèp ayisyen. Vwala, se pa koz se pa kòmsi grangou popilasyon ap mete yo nan lari. Gen moun ki vin la se mouvman yo vin pran kòmsi pita yo pral pale Ariel. Pita y ap rele yon moun nan primati ou konprann y ap Ekoute m ap m ap pèmèt mwen pran pèsonalite gon ti videyo k viral sou rezo si w pa voye Jovenel ale w ap mouri si w pa voye ou pa wè Gon moun bon ou wè gen Asad ou pa wè Asad ap fè video tèt li se nan palè dirèk li voye l ale e se sa ki ba li epi lè Jovenel bay pikòb doub kabin nan se sa k ba li l lè Renaldo ap foure misye plizyè milyon goud la se sa k ba li l sa vle di ou konprann se lè w wè nèg la vin nan mitan w lan fò w veye fò w pridan l gon bagay li vin regle ou konprann e ou wè otomatikman l fin fè sa l vle lajan l bim kounye a l di w li direktè medya ou konprann sa vle di pèp la oblije vijilan. E gen de moun ki la se travay yon gwoup politik yo ap fè. Men se pa le travay de la popilasyon. Ditou pa, gen de moun ki la moun yo ap sipòte ya, yo pap janm site non yo. Men yo la, y ap fè divèsyon, y ap fè vire tounen, ou konprann, bon, brèf, gen de bagay nou pa menm bezwen antre ladan yo. Alò, Nelus, nou prale fini. Bon, malerezman nou te kòmanse yon ti jan an reta. E nou wè pandan manifestasyon sa ap fèt la, moun yo ap denonse lavi chè, e an menm tan le gouvèneur de la brh li bay yon konferans de près kote l anonse li pral mete lòd sou mache de chanj lan. E pandan l ap pale a, dola k te 17 otè kòmanse. EBC, Kijan nou konprann sa k pase a? Mwen kwè li pa two ta pou gouvènè a, men nou dekouvri kòmsi mank de volonte l oubyen konplisite l nan sa n ap viv la. E gon bagay n ap tann nan men gouvènè a, se retounen kont desizyon k te pran sou prezidan Jovenel Moïse ki te anpeche Yon moun ki pral nan biwo transfè yo jwenn dola yo a. E se youn nan pi movèz desizyon ki te pran sou pouvwa a Jovenel la. Konsènan atik, m pa sonje non, sikilè 134 pwen konbyen, kòmsi ki te di fòk yo bay moun yo kòb yo an goud. Se sa n ap tann. Bon, pandan tout tan yo, kote Jean Baden Dubois te ye, dola 152 goud nan lari, ou konprann, e yo pa t janm fè anyen. Alò, kan popilasyon an lanse yon bagay, E wè yo pa fèl ni vandredi, yo pa fèl ni samdi non. Yo kouri a sa pou yo fèl dimanch e konferans lan menm fèt yè menm. Sa vle di se yè yo wè tout bon bagay yo ap fèt. Men gen mouvman k pral fèt devan brh. E misye nou kwè se on moun ki ta sanble pa gen konesans, konpetans nesesè pou travay lap fè a. E nou konnen depi yon nèg nan pòs sa tou gon gwoup moun ki rapatriye l. M tande l anonse yon pakèt kòb li pral mete swa 150 milyon m pa sonje. Ant 100 e 150 milyon disi 6 septanm. Li pral mete sou mache. Li pa pral mete anyen. L ap tonbe de nan jodi a demen gon gwoup moun k ap ramase l l ap retounen kote l sòti a. Sa vle di a ke nou kwè sa pa p bay yon rezilta. Jodi a fòk nou batay pou moun ki pral nan biwo transfè yo jwenn kòb yo. an dola. E wè, malgre gen kèk biwo transfè ki afilye avèk kèk bank ki aksepte ba w dola, men fòk yo fè l nan tèl, pa egzanp, MoneyGram. Si w gen yon kont nan Unibank, ou kapab pran. Men, gen yon pakèt Unibank, depi l fè midi yo fèmen. Unibank la pa fèmen non, men kès MoneyGram nan fèmen son fason pou moun kapapab jwenn dola. E wap wè gon pakèt bagay sa kreye pou panik se pou kapab pran lan goud e yo ba ou yo a to ke yo vle. Nou kwè jodi a se yon batay dwe genyen yon dechoukaj an pwofondè k fèt nan peyi a. Lè w di dechoukaj, kraze brize non? Non pa kraze brize, nou pa gen anyen pou kraze la, nou pa al kraze bank, nou pa al kraze anyen bagay moun. Men dechoukaj an pwofondè a, gon gwoup moun ki nan klas politik la, gon gwoup moun ki nan sektè dè zafè a fòk popilasyon an goumen kont yo. E gon yon sistèm ki la, gon yon sosyete kòm si bouch ansanm, gon yon konplo ki fèt sou popilasyon an, fòk popilasyon an fè yon batay kont sa an pwofondè pou nou kraze sa yon fwa pou tout. Pase gen de bagay, si se yon ti pase men, yon ti kras refòm ki fèt, demen si leve l ap tounen menm jan. Pa egzanp, jan Baden di bwa ki anonse li pral mete dola. Li te abitye fè sa. Li abitye fè l, men li pa janm bay rezilta. Pa de rezilta. Pa gen rezilta. Kòm si sa l pral fè la, moun pa bezwen fè kè kontan. Ditou pa. M ap gade minis komès la ki la a, tout bagay ap moute. Kòm si, gen yon bagay ki grav ankò. M wè, swa minis komès la, youn nan yo ki felisite lefèke tèl enstitisyon afiche pri an goud. Se pa afiche pri an goud lan ki pwoblèm nan. Se pa sa tou ki solisyon an. Lè moun nan afiche pri an goud la, li afiche l an fonksyon de to lari an, sa l vle. Dèfwa to pa l. To pa li. Ou konprann? Chak moun gen to pa yo. Byen si. Kòm si moun nan mete yon bagay la an goud, an n di ou te ka achte yon bagay 20 dola. Men, moun nan pa mete l 20 dola, li mete l an goud. Men li di, w ap achte l. 4 mil goud li mete nan fonksyon de to pa l. To byen ra sa son blag hein. Non to byen ra son betiz, son blag, son bagay griyen dan. Ou konprann son plezantri. Kom si misye konnen tou. BH konnen, responsab la konnen ke to pa l la pa kenbe. Jodi a chak moun ki gen yon magazen gen to pa yo. E wè, gen yon seri de kote moun ap chanje ti kob. nan kèk ti biwo, tankou yo afiche l tankou bòlèt, bon si w pa konnen w pa panse bòlèt, e ou pase la ou wè 2750, ou pase la ou wè 2700, ou pase la ou wè 2760, ou pase la ou wè 2800, sa vle di kòmsi ou pa konn ki kote w ap fonksyone. Donk nou kwè jodi a se nou bezwen yon peyi ki gen yon lwa. Yon lwa pou tout moun. Nou bezwen ale vers leta de dwa. Pat kesyon de entèl se entèl li fè tèl bagay tèl jan. Nap gade. Nou gade pri diri yo nan delimat. Yo kalkile l an fonksyon de to lari an. E dèfwa pi wo toujou to pa yo. Ou konprann? Nou kwè jodi a pèp la konprann e sa kap fèt la. E pèp la konn tout moun ki nan pouvwa yo. Se grav wap gade pou wè ou fatma jodia ki nan men yon group moun ki ap piye wap gade planifikasyon ki son kote komsi koripsyon e planifikasyon a ministè enteryè ministè moise jean charles la ministè andre michel la ilak gen plis koripsyon aprè sa fò pou vire nan tptc se bagay tèt chaje. Kap regle ladan yo. Donk ou vle di, eske ou vle di pa egzanp, menm gwoup moun sa yo ki a yon sèten moman te nan lari t ap denonse kòripsyon, donk jodi an yo opouvwa, yo kontinye nan kòripsyon? Yo pa pot ankenn diferans? Yo pi mal. Se grav. Yo pi mal. Bon mwen menm, si m te zanmi Rika, m te ka kwaze l yon kote, m t ap di l kèk pawòl nan zòrèy. Èske ou konprann? Rika gen moun. Gon fi rika byen. Rika ap soti kob pou fi a sou nou de patikilye. Li pa voye moute non. Dayè rika son chef li ye, son minis. Sim bal manti sou li lap trenem devan la jistis. Li konn tout sa poul fè. Li konn sa poul fè. Kom si soti lajan wi sou non de patikilye. 300 mil sou non entèl. 500 mil sou non lòt. 250 mil sou non entèl. Kom si li retounen. Kom si se sa kap fèt. La fwa dènyè. mal nan peyi li mal lakay yon kote lè w fin pase legliz kout de fè w ap file mil goud motosiklèt pa ka mennen w la oblije al soti yo kòmanse fè wout la soti sou aken kan yo rive nan mitan yo kite l yo kite tout rès wout la san fèt e li pran li nan bouk kot de fè yo fon lòt ti kal èske w konprann m kòm minis kouri pou pote l se pa nòmal bagay yo pa ka fèt konsa kòmsi nèg yo kontante yo nan fè lajan tout fason.